Vilaj de dye manno e izo tande sa wi. Hey dam sexy telman pè bal li telman pè tire ti moun hey lè program nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè yo te san kilòt la dèyè machine manno an kounya la manno ti yon bal anlè misye kouri li kouri pase devan machine nan apresa ankò yon lòt lè ankò lè te gen krèy la ankò. Li vle poul konnen m pa konyen avèl ni ti nèg la tou wi ni et laza ou pou m te konyen avèw m pa konyen avè yo souranm m pa konyen avè yo fè chyen nan pyem m pa konyen avè yo mwen renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te banm 2 mil dola apre sa mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avèm non e kapon wi kòman seksi. Sou wel epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne. Lèl te di sal konn sal tap di a ou menm kap gade ou pap konprann sal tap di a men aprè ke TT fin bay enfòmasyon an m wè yon pakèt moun ap joure Theriel Thelus ou lap sal vizaj moun tande sa mwen menm avantyè m pase anviwon 30 voice sou gwoup krèy Vilaj de Dye a. Sa vle di met bèl medam nou yo sou tiktok kap desann an gwoup pral fè krèy pou Izo avèk Manno anndan Vilaj de Dye kote yap peye yo 2 mil, 3 mil, 4 mil dola pafwa yo lè chèf yo fin kouche yo epi bwè gwòg yo yo yap dòmi yo pa gentan peye yo menm motosiklèt yo pa ka pran epi ak kòb aprè pou yo tounen vin chèche. Tande sa! Pran san nou, tande sa! M sou gwoup krèy, vilaj de Dye, Manno e Izo. Tande sa wi! Me bam sexy telman pè bam telman pè tire ti moun hee lè program nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè ou te san kilòt la dèyè machine manno an kounya la manno ti yon bal anlè Misye kouri, l kouri pase devan machin lan. Apre sa ankò, yon lòt lè ankò, lè te gen krèy la ankò, li vle pou l konnen, m pa konnen avè l. Ni ti nèg la tou, ni èt Laza, o pou m te konnen avè yo, m pa konnen avè yo. Sou yo, m pa konnen avè yo, yo fè chyen nan pye m, m pa konnen avè yo. Mwen renmen kòb mwen, m bezwen. M al dòmi a yon ti nèg, ti nèg la te ban m 2000 dola, apre sa. Kman nou vin ban nou kob anko lè nou prale fnk a menm tan anpil bagay avem non e kapon wi koman sexy ye sou wel epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Tande sa anko pran san nou tande. Medam sexy telman pè bal li telman pè tire ti moun hee lè program nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè yo te san kilot la dèyè machine manno an kounya la manno ti yon bal anlè. Misye kouri, li kouri pase devan machin nan. Apre sa ankò, yon lòt lè ankò, lè te gen krèy la ankò, li vle pou l konnen, m pa konnen avè l. Men ti nèg la tou wi, ni et Lazan, o pou m te konnen avè w, m pa konnen avè yo. Sou yo, m pa konnen avè yo, fè chiyen nan pye m, m pa konnen avè yo. M renmen kòb mwen, m bezwen. M al dòmi a yon ti nèg, ti nèg la te ban m. 2 mil dola apre sa mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale se nan menm tan anpil bagay avèm non e kap mwen wi kòman sexy sou wèl epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Retande sa ankò wi. Retande. Map pasel 5 fwa pou nou. Medam, Sexy tèlman pè bal. M telman patire timoun. Hee lè pwogram nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè yo te san kilòt la dèyè machin manno an kounya la manno ti yon bal anlè misye kouri li kouri pase devan machin nan apre sa ankò lòt lè ankò lè te gen krèy la ankò li vle poul konyen m pa konyen avèl ni ti nèg la tou wi ni et laza yo pou m te konyen avèl m pa konyen avè yo. Sou yo m pa konn avè yo fè chyen nan pyem m pa konn avè yo m renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te banm 2 mil dola apre sa mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avèm non e kap mwen wi kòman seksi ye sou wèl epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Nou tande koze. Sexy pè bal anpil. Manno ap tire Sexy trè pè bal. Sexy fè sa l konnen pou l kouche medanm yo, yo pa dakò. Men Sexy fè yo ri anpil. Et Laza, yo pa kouche a tou lè 2, gratè sa yo. L al kouche avèk yon ti nèg ki gen lajan li menm, ti nèg la peye nòmal. Apre sa lè yo pral ankò, chèf gang sal kidnapè Manno ba yo lajan. Mwen met kòb mwen deyò tou. Pa panse w ap antre nan gwoup krèy. E vilaj de Dye. Wap antre nan group krèy vilaj de Dye gran ravin epi kounnya la pou pa met kòb deyò non. Wap anseye konsa w antre nan group krèy ou gen tout foto medam epi yap achte figi w non pa gen bagay konsa non. Sexy olye ke w pale pou di ke w pa nan gang m konnen w nan baz 5 segond. Medam yo pa nan banm manti m konn sa. Prefere ke. Ou vini ou di ke ou pa gen mwayen pou fè kòb ankò, ou desann kòm nèg site ou ye, nèg site solèy, kounya finalman ou desann ou al rete vilaj de Dye paske ou pa gen lajan ankò, ou chita nan baz. E sa sèlman wi pou fè. Paske mwen menm John Colem Morvan m pa gen pyès dosye kote ke ou konn soti ou al chèche moun pou kidnape m pa genyen l. Menm konnen w nan baz 5 segond anndan vilaj de Dye. Sa se klè. Ou nan baz 5 segond. Si m di nan baz 5 segond ou konn soti w al kidnape moun, m pa konnen. Men m konnen w anndan an, e lè w viv, e lè w fonksyone, e lè w fè tout afè w, lè w vle w soti w al Dèlma, lè w vle w soti w al Petyonvil, lè w vle ou soti antan ke artist, ou desann, w ale Site Solèy. W al Dèlma jan w vle. E sa, e sa sèlman pou w di yo frè? Di mwen m pa gen lajan, m pa gen kòb, mwen m se nèg site, kòm Vilaj de Dye e kay pou piyay, m desann m al lwe ti kay mwen Vilaj de Dye epi m rete. Pito w di sa pito olye ke w ap fè, w ap di w pa nan baz, ou pa konn anyen, ou pa janm bagay desann anba. Non, e pa vre. Men medam yo avè w la a tout tan, e pa yo menm sèlman, jèn nan, nou gen foto, nou gen foto w avèk. Sèke si medam mesye te genyen yon gwo soupson sou li, soupson, soupson sa a se ke lè misye te lekòl, e, yo te kidnape direktè lekòl misye a, misye se youn nan nèg ki ta pral, yo ta pral met deyò lekòl la pou rezon sa a avèk lòt 3 kamarad li lekòl la, ok. Sa m ap di la tout moun ki fè, m kwè, reto ou filo a misye, e, ap konn sa m ap di a. Lè w ap fè istorysite moun yo se konsa. Misye se youn pami 3 nèg yo te met deyò aprè ke direktè lekòl la, yo te bay antèn sou li, yo te fè kidnape l. Yo te akize Sexy ladan alepòk, epi yo mete Sexy deyò lekòl la. Se de trik ke moun yo pa t gen prèv a san pou san, men yo te jis met misye deyò avèk lòt kamarad li poutèt direktè lekòl la te kidnape. Eeh Sexy son nèg ki prè pou l ta travay nan peyi a pou l gen kòb janm di nou an se disiplin ki kraze misye e lè enfòmatè nou te enfòme m anviwon on mwa edmi de sla de aksyon Sexy a Edlaza m te jis chwazi janm te di nou l yè la mwen m pa pale de sa poutèt pou la senp e bòn rezon Gen trop neg ki gran atis nan peyi a m wè moun dèyè yo la kap fè ki nan zak kidnapping sa yo kap ban antèn epi moun moun chita dèyè yo pi rèd yo fè kòz yo pa konnen lè w vin pale e ou yo soti pou yo bat m vini m wè trop fanm moun ap mache dèyè yo la kòm enfliyansè epi ki a Rony Celestin yap bote dwòg pou Rony Celestin Rony Celestin ap ba yo kòb pou yo blanchi fè biznis. Lè w pale sa, yo di w se rayi ou rayi yo, se rayi ou rayi Rony Celestin pou tèl bagay. Ou wè se yon pèp tèt anba. Gen de ti detay, lè se yon nèg ki nan nivo pòv la nèt ki fè l, mwen m jis, m pa p ba w manti, m jis pase sou sa. E poutèt sa w wè enfòmatè mwen te fache sou mwen, enfòmatè m fache, l di gade tann dat mwen ba w tèl bagay, gade kounye w kite Theriel te dislage l. M di nou pa nan gè de enfòmasyon. Ke tete lagel kem lagel se epenm boum nan lap fè men mwen mte gen rezonm poutèt sexy a mpat vle lagel èske w konprann e jiskaprezan map pale avèw la mpa gon prèv ki kidnaping sexy fè mpa gon prèv pou dim ke ou wè tèl moun te kidnape sexy te la mpa gen prèv sa a. Men m konnen Sexy ap manje kòb kidnaping. Anplis, non sèlman Sexy men son gon èd Laza tou nan gwoup nèg bagay nèg Tony Mix yo, Team Madada, on nèg ki rele Laz Laza, èd Laza. Èd Laza pi frajil 250 mil fwa ke Sexy a. Sa se klè. E m vini a Voice kote w ap tande on nèg ki Wilmix. Wilmix la se patnè Topson. E Ed Lazarre tou se menm group nèg Topson yo nan New York. E Topson nan New York la wè kal desan ki fè video avèk ki fè mizik avèk patnè Vilaj de Dye a chèf gang sal la. Se pa san rezon son team. Son team e lè lè Izo di w li toupatou nan mond lan l toupatou nan mond lan vre. E Izo lè l met Gucci sou li se pa Gucci fake. Lè Izo mete e e e Burberry sou li se pa fake. Lè Izo mete Louis Vuitton sou li se pa fake, se de bon bagay yo ye. Se pou m di nou medam mesye, peyi a nou chire ladan. Men erezman nou genyen John Colem Morvan la, jiska prezan nou genyen tete k ap kenbe rèd, k ap frape. E m salye kouraj ak fòs tete e m ap di l pa pran nan entimidasyon pyès nèg. Nèg sa yo pa ka fè anyen pou nou. ke detwi peyi nou pou nou menm pou nou pa janm alèz. E nou mèt rete nou menm nap fè tout lòt moun gen kòb antèm nou pral nan pwogram yo yap kraze peyi nou yap kolabore a politisyen sal yap fin avè nou. Nou menm moun kap fè bagay ki enpòtan ap toujou razè. Moun kap fè bagay ki enpòtan pap janm jwenn moun finansyèman kanpe dèyè do. Yap tanne lè pou al nan vòlè aprè sa pou yo tout ap mete sou rezo sosyo yo men nèg nou te di k serye a men de tèl bagay yap tannen lè w al kolabore ak gang a vòlè a nèg kap kraze peyi a politisyen sal epi pou yo di a misye te gen bòs misye te gen bòs se sa yo vle e nou menm nou rete depi yon bon bout tan nou kenbe lin nou ak konviksyon nou pafwa nou wè bagay yo menm jan a tout moun pafwa nou pa wè l menm jan a tout moun gen de moun ki ta toujou wè bezwen nou nan bò yo epoutan yo menm yo pa janm vle vin nan bò pa nou. Bò pa nou, bò pozitif la, bò pa nou. Se bò renmen wè bon bagay pou peyi a, epi yo tout chita la y ap fè bwi. Fè bwi, men fò w konn fòs mwen. Lè w ap fè bwi, fò w konn fòs mwen. Dezyèm, bon m ka di dezyèm ou premye chèf de geng anndan Vilaj de Dye, machann kidnaping, M te vin jwenn èd Laza avèk Sexy anndan Vilaj de Dye. Men ou konnen o nivo de Vilaj de Dye moun pa fè foto fasil. Se sèl, malgre chèf gang Izo ap fè foto l di tout moun retire vizaj nou. Menm li menm li met bagay nan tèt li, kagoul, li kagoule. E nan rive jwenn foto Izo avèk Peter. Nou jwenn foto sexy komedyen avèk Peter. Peter se yon manbre se yon manbre o nivo de sèk segond. Misye fè foto a Ed Laza, misye fè foto ak atis la. Bagay ki ta sipoze ret telefòn li. Men nou pa konn si se gwòg misye bwè kèlke pa, misye al chwazi mete Foto yo deyò, se ke chèf gang Izo pral pase lòd asasinen Peter. Tout foto nou wè, Peter a sexy, Peter a aide Lazare, Peter a son chèf gang kidnapper, chèf gang baz 5 seconde. Izo pral pase lòd asasinen Peter, le fè ke Mister Peter chwazi Aprè ke TT fin bay enfòmasyon an, m wè yon pakèt moun ap joure Theriel te li sou lap sal vizaj moun. Tande sa mwen menm, avantyè m pase anviwon 30 voice sou gwoup krèy Vilaj de Dye a, sa vle di bèl medam nou yo sou tiktok kap desann an gwoup pral fè E krèy pou izo avèk manno anndan vilaj de dye kote yap peye yo 2 mil 3 mil 4 mil dola pa fwa yo lè chèf yo fin kouche yo epi brè gwòg yo yo dan yap dòmi yo pa gentan peye yo menm moto siklèt yo paka pran epi ay kòb aprè pou yo tounen vin chèche yo. E vwala se la nou kanpe ansanm avèk video pou jodi an mèsi dèske ou te gade video a jiska la fen e pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!